Bonjou, bonjou, nou anfòm? M pa vin fè live sa pou m fè zen, ni m pa vin fè live sa pou m jistifye m devan pèsòn. Men m wè kòman moun entènèt ye, sou lè yo bezwen fini avè w, ki jan yo itilize pou yo fini avè w. M pa vin fè live sa tou pou m pran pòz rizèz mwen non. M vin fè live sa sou Mwen leve maten an la sou entènèt mwen sou moun sèl vakam sou e foto Widiana pibliye, videyo Widiana pibliye. Mwen vin fè live lan pou mwen vin pwopòz rizèz mwen nou. Mwen vin fè live lan pou moutre nou kòman nou kòman nou men moun entènèt nou mechan. M maten m wè yon moun voye yon link ban mwen so lèm antre sou link lan m tonbe sou paj sou paj doudoun m pat konn moun kite doudoun nan paske m pa konn siveye afè moun yo m tonbe sou paj doudoun so sa se sa se detui moun li rele ou pran yon foto ki te ki te pibliye deja depi sa gen nenpòt prèske 1 an depi telefòn marim te pèdi. nan tounaj la kay mwen. Telefòn Jean Lanois te pèdi. Jean Lanois pa yon moun ki renmen mete kòd sou telefòn li. Moun ki te pran telefòn nan se pwòp moun nan sen nou ankò. Moun nan pran yon pakèt foto m te genyen sou telefòn mari m. Li pran yo, li voye yo nan gwoup, li pibliye yo. Epi pandan gen pil zin sou. Sunette nan jounen jodia ou chwazi pran menm foto sa ou mete kòm background ou fè 1 heure de tan sou yon video ap pale anyen ou pap di kot video poste nou kot foto poste nou yon pakèt bagay ki te pase deja ou chita ou fè moun yo kwè nan sa wap di an tèlman wap esplike bande zak mvp m pa konnen tande m tande yap pale de bagay ki rele group mvp an sèl group ki sou telefòn mwen group feyton map jwe. Avèk group staff timoun mwen yo. M pa sou okenn group. M pa sou okenn group k ap fè bagay tenten sou telefòn mwen. Pou valè group telefòn mwen genyen, telefòn mwen satire. M pa ka mete group tenten sou telefòn mwen. Ou pran menm foto sa yo, doudou, doudou, don jenn fouye. Ou jèn fouye doudou nou pran menm vye foto sa yo ki te pipliye deja avèk telefòn jan ki te pèdi ou vin refè ou vin releve zye sou entènèt la avè l ankò Doudoun ou jèn fouye ou jèn fouye e ou konnen san fè ou konn san fè an. Ou ti tòv di moun yo Widiana tal nan krèy alò m son moun m son moun fòl menm sim ta nan madivin menm sim tal nan krèy poum ta kite yon moun pran telefòn li pou lap filme yon krèy pandan Widiana la non nou pa serye ou pran yon vye foto yon foto ki te la deja bagay sa te pran lari deja foto sa yo te pibliye deja wi m konsyan men e sou telefòn marim yo te jwenn yo nou te pale de sa m te pale sou sa deja. Ou moute rezo, ou pran menm foto toutouni sa yo doudoune. Ou mete kom background ou doudoune. Ou pibliye yo, ou di moun yo ke Widiana nan krey. E kont mwen ansanm avèk Milova tou pa rive jiske la. So mwen menm ansanm avèk Milova gen kout frekan nou ansanm. Ou wè sa w fè an doudoune. Doudoune sa w fè an. E rezo a nou mandem nou kap se youtube kap fem viv nou epa youtube kap fem viv cheri nap chache sa lontan map ban rezo a map baw entenet la tande bon dezole pou tout moun kap jwe nan feyton yo map kanpe pap kontinye yn fanm demonyak dezole fanatik mwen yo dezole pap kontinye feyton wap defè tounaj li a. Men mou foto, men mou foto m fè nan tounaj nan. Nou konnen bagay lan son bagay mistik li ye. Men mou foto m fè nan tounaj nan. Mou foto kote mami mona ap fon sèn. Mou foto m mete sou Instagram di fedou pap kraze baske yè m tap fè tounaj. Eso ou pran video ou dim Widiana al touye Milova se si se la ou pran ou pran ti foto ou fè video poz sou li rezo a nou tap mande map ban nou rezo a yes dezole fanatik mwen yo yap chèche sa lontan e pa youtube kap fèm viv cheri kob yn fanm demonyak lan menm peye m poko ka peye atis yo nan yn fanm demonyak paske kob lan poko janm ka jwenn li kob lan poko janm disponib so e pa youtube kap fèm viv m ban nou rezo a. Dezole fanatik yo so pou yn fan demoniak yon bèl feyton liye yo fè kalezo pa kontinye ekri feyton an ankò yo di kalezo a di ap pwòp bouch li menm pwòp moun ki nan staff la pwòp moun kap jwe nan feyton an ap ekril pou yo dil kraze pwojè a nan men widiana ebyen epa kalezo ki kraze pwojè a nan men widiana m ba nou m ba nou rezo a m ba nou rezo a m kanpe yn fanm demoniak dezole guys dezole dezole fanatik fidèl mwen yo Moun ki te renmen une femme demoniaque yo dezole so m kanpe feyton an tout moun m tap jwenn nan feyton yo m dezole kòm nou potko peye m nou mèt kenbe kòm m te tout pati m de jwe yo m pa bezwen touche yo moun nap ranplase m nan feyton yo nou mèt peye yo kòb lan so sorry guys m pre m pre m bay rezo a so kòm kòm m gen m gen m gen kèk M gen kèk moun m siyen kontra avè yo pou m fè spòt pou yo, m ap stil fè spòt pou yo. M ban nou rezo a. E pa rezo a nou te bezwen, m ban nou rezo a. Doudoun, m fè w kado views nou t ap jwenn yo, tande, m fè w kado yo. So, se sa w chwazi fè antanke yon jèn fi. So, bagay sa yo te pase deja, bagay sa te manje kè m deja. Se pwòp moun nan se m. E pwòp moun nan se m so. E dezole moun kap rele m nan poko kap pran apèl ou an paske map fè yon live. Se la kay mwen moun nan te vini li te pran telefon nan. Li pran telefon nan jan pa yon moun ki reme met kòd sou telefon ni. So, mèsi doudoun. Mèsi pou sa w fè an, mèsi anpil. E rezo w tap mande m ba w rezo a. Ou bò rezon an cheri. Mèsi anpil. Mèsi anpil pou sa w fè an paske w konn sa w fè an, w konn pou kisa w fè l. Epi w te ka denigre. M pa bay rezon an pou pèsonn. M pa bay rezon an pou pèsonn. Pou moun ki kòmanse ap pale tenten yo, m pa bay rezon an pou pèsonn. Men Doudoune mèsi. So, m ap moutre nou e pa lajan YouTube k ap fè m viv non. E pa lajan YouTube k ap fè m viv cheri. Si se te lajan YouTube ki t ap fè m viv ebyen m te m t ap mouri. M tap mouri si e lajan youtube ki tap fèm viv kòm nou ka panse lajan youtube ki tap fèm viv m kanpe pwojè a m kanpe pwojè a sou m kanpe karyèm pou kounya mèsi doudou m fèt kiyès moun sa a. Entènèt mwen te koupe. Dezole pou tout moun kap di m pa kanpe feyton yo. Non, map kanpe l. Nou ka konprann, feyton sa, sa fè senkyèm fwa m rechute l timoun. Sa fè senkyèm fwa m rechute feyton sa. M pap kontinye l, m pap mouri pou feyton an. Yo fè maji pou feyton an, menm kòb feyton an bloke. Se kòb feyton an bloke. Se pou moun yo ka pa vin nan tounaj ankò, se pou moun yo ka pa enterese ankò ki fè ki fè kòb feyton an bloke, se konnen nou pa konnen e konnen nou pa konnen ki valè sam pase pou feyton sa. M pa wè poukisa so m pa m pa retire anyen sou moun. Sa youtube ap peye an se nou tout lap fè byen. Se nou tout lap fè byen e pa sou do yo retirel pou yo peye yon lòt so. M zou kalezo di men moun ki nan feyton an ap ekril. ap ekril pou yo dil konsa kraze pwojè a nan men widiana apa li kalezo rete li dil pap ekri ankò li dil pap ekri ankò gon moun ki relel ki dil widiana te di nan live ee se mwen ki ekri feyton an milova ki te feyton an mka fè kout plim mwen kalezo dim e pou widiana fè kout plim li kalezo dil pap ekri ankò m asepte m asepte avan yè m chita m ekri 2 epizòd m voye m fè tounaj yè. M fè tounaj yè. So, bagay lan tèlman deranje m lè m wè kòman lè moun rezo bezwen fini avè w. Lè m wè kòman lè moun rezo bezwen fini avè w. Yon pakèt foto ki te pibliye deja. Yon pakèt foto ki te pibliye deja. Way, Doudoune pran yo la. Pandan moman ki pa lan pil lan, l al reposte. Poukisa? Poukisa? Poukisa w fè sa? On jèn fouye. Si m di nou m pa konn bagay ki rele NVP l ap pale de li a. E tande m tande y ap pale de bagay sa. Sa m met nan NVP? Konnen m jwenn tan pou bagay sa. M pa yon moun ki renmen al nan pwogram. M pa konn al nan pwogram. Poukisa w fè sa? Poukisa w fè sa? E paske w mechant. Ou konn sa w fè an trè byen. Poukisa w fè l? Poukisa w fèl? Nou fon pakèt fake paj. M wè nou. Nou fon pakèt fake paj nap joure m. Dat nap joure m. Si m tap reponn m pa tap reponn nou deja? M pa tap reponn nou deja? Pou valè nou fè fake paj, nou ekri m an prive, nap joure m tap reponn nou deja. So, jan m di nou an. Epa lajan youtube kap fèm viv m prete nou youtube lan pou yon ti tan dezole fanatik fidèl mwen yo so m konnen epa sa nou tap janm renmen moun ki di konsa widiana pa kanpe feyton an dezole m pase twòp mizè pou feyton sa twòp mizè sa fè 5 yèm fwa. Feyton sa rechoute e pwoblèm pa gon lè nou gen tounaj sa e pwoblèm atis yo pa vin alè moun ki pou la poul jwe yo lòt moun ki pou jwe avèl lan pa la yo fè kòlè yale twòp mizè so se vre feyton an bèl m konnen nou renmen feyton an map kanpe m pap kontinye m pa konn pou konbyen tan map kanpe karyè m pa konn pou konbyen tan men pou le moman Doudoune m prete w entènèt la m prete w li paske w mechant ou mechant Ou mechant ou konn sa w fè an trè byen ou mechant ou mechant on jèn fouye bon menm si m te fè l ou pa ta dwe fè sa m pa fè l sa w ap pale a ou pa konnen l ou pa konn sa w ap pale a ou mechant on pakèt foto ki te pibliye deja ou repran yo pandan moman zen ou konn kòman moun entènèt ye gad sa w fè mèsi moun yo ap mande. Moun yo ap mande ki feyton map kanpe a yn fam demonyak e sesi map kanpe nan tout feyton m tap jwe kòm m pat gen yon kontra k te siyen m pat gen yon kòb m tap touche pou feyton m tap jwe genyen sèvis m tap rann genyen vyouz m tap bay moun nan so genyen tou m te gentan fini m byen kontan so dezole dezole lòt moun yo m pap kontinye n moral mwen pa anpè lespri m pa anpè lèm di nou lèm leve maten an m wè m wè m moute sou instagram M wè tout moun ap pale yo pibliye foto widiana yo pibliye video widiana Oy Oy Bonjour dezole guys tale Tale Pran problem mwen tanpri. Yo wè menm foto sa yo, yo repran yo. M wè Doudoune, m pa konnen kiyès li ye, l al fè yon videyo menm sa tou, mete pil foto, o m te nan MVP m t al fè krèy. Nan wè foto sa yo te efase, kote yo jwenn yo? Depi lè yo te pibliye a, depi lè telefòn m nan te pibliye a, yo stil te toujou sere. Entènèt la ou te bezwen map prete yo entènèt la. Map prete yo entènèt la, map kanpe tout feyton map jwe map kanpe yon fam demonyak la. Moun yo pa konpwen ki vè le sakrifis nou fè pou fè yon sa. Ou wè tan kou sa sou li vin fin je wòl mi lova. Li sot jis, li soti, li soti jis Akayè, en kabarè vin nan tounaj. Li pa menm ka gen tan pou li retounen lakay li yè. Li oblije dòmi la. E maten an reyalizatè an ale. Nou pa konn ki valè mizè mwen pase pou m fè yon fanm demonyak sa. M kanpe feyton an. Dezole fanatik mwen yo. M konnen sa ap aji sou karyè m, l ap aji sou chanèl la. M kanpe feyton. Kòm se sa nou te bezwen bon spesyalman Doudoun. M kanpe. M pre to views m ta fè yo. Spesyalman ou menm Doudoun. Male guys, so sa se dènye live map fè sou YouTube. Janm di nou an, dènye live map fè sou YouTube. Em dezole m dezole m few moun nou mèt di widiana pa profesyonèl nou mèt di sa nou vle feyton m te kòmanse m ka mouri nan bagay sa so m son m son moun ki m gen gwo kòlè m gen gwo san em asmatik so m ka mouri nan bagay sa m kanpe. M kanpe m kanpe dezole dezole dezole moun tap jwe nan feyton yo a moral mwen pa anpè m pap ka jwe m bay doudoun m baw rezo a doudoun m kanpe karyèm pou ou pou jis lè ma rekòmanse ankò Wi, yo ka petèt panse se YouTube mwen ka fèm viv, m ap montre yo m kanpe sou YouTube la e m di m still toujou viv. N ap jwenn yon feyton moun ki pase sou chanèl mwen an. Me me pou di widiana jwenn widiana kap jwe nan okenn pwojè pou kounya non map wè sim pap viv map wè si map mouri sim pap fè lajan youtube lan si map mouri kòm menm pwòp nou menm ki nan zen ki nan feyton an ap boykotel map wè si widiana pap viv. Yo fèl widiana yap fè sa widiana ap gade yo nan je. Bonjour. Am nan fon live la. Oh my God, so ti moun nou pa ok. M ap kite baye sa fè m ni fòl, m ap kite l tiye m tou. Malgre m bral lite avèk. Avèk moral mwen. M pral lite a moral mwen men m pap kite lite a zewo nèt. Paske m konnen nan lavi moun pa sipoze renmen anyen ki tèt ou avan. E tèt ou pou renmen avan so. Lè m ap gade si Milova ka ouvri bouch li pou l di Widiana te manke fè l pran prizon. Widiana vòlè telefòn so. Moun sa yo, si moun sa yo jwenn pou yo bwa se pwazon pou yo ba ou. Yap bwa se pwazon pou yo ba ou. Paske, m pap bann manti menm si m ta rayi Milova jisko zo. Menm si Milova ta vole, mwen menm m pa ta ka ouvri bouch mwen pou m ta oze ouvri bouch mwen pou m bal konpliman sa. E Milova konnen trè byen sa ki moun rezo. Milova konnen trè byen sa ki moun rezo. Pou Milova fon live, pou l ouvri bouch li pou l di, wi Diana vole telefon la kay li, li manke fè l pran prizon. M pa rayi nou youn, m pa kenbe nou youn anba kè m. Milova m pap di anyen de ou m pap fè sa map kite silans mwen fin fè rès lan apre live sa map kite silans mwen fin fè rès lan. Mwen se apre live sa. M pap pran tan al li kòmantè nou okenn kote. Nou pa bezwen vin fè mesaj pase sou fake paj. Nou pap jwenn Widiana al li yo. Ok? Kòm rezo a se pou nou. Nou tap mande m ni. M ba nou l. M ba nou l. M kite feyton yo. M kanpe pa m nan tou. Pou m wè si m pap viv. Pou m wè si m pap viv. M konprann ke si se te pou nou, tout moun kap di m pa kanpe feyton an, men kouraj mwen pa pèmèt mwen. Ti moun m pap ban nou manti, kouraj mwen pa pèmèt mwen. Twòp trèt, twòp trèt, kout maji ap fèt, m pa ka peye atis yo, m pa ka pran kòb la, YouTube depoze kòb lan, virman pa janm fèt, m pa ka pran l pou m peye moun yo. Moun yo pa vin nan tounaj. Alò e pa tout non. Yo pa vin nan tounaj. E yo toujou kon eskiz yap bay. M te gen nan di map kanpe l. Se twòp moun ki te di non, non, non, non. Moun kap rele m yo dezole, m dezole, m dezole, m pap ka pale. Map fè live, m pap ka pale moun kap rele m yo. Dezole na pale apre live lan. E m pa gen twòp m pral di paske m gentan di tout sa m te dwe di la. M pa gen twòp m pral di e m pap kontinye feyton an, m pap kontinye l, m pap kontinye l, m pap kontinye l. M ap kanpe la, m ap kanpe la. M pa konnen si lè m rekòmanse karyè m, si. Lèm rekòmanse karyèm sim gen yon staff ki byen son ki byen fonde lèm rekòmanse karyèm petèt m ka repran istwa sa men m kanpe l m kanpe l nou mèt di m lach nou mèt di m tout sa nou vle eee. Mk anpil. Map wè sim pap viv paske e pa YouTube la k tap fèm viv, e pa feyton an k tap fèm viv. Map wè si Widiana pap viv. Map wè si Widiana ap mouri. Wi, nou mèt di sa se reyaksyon lach, mèsi. Alò nou pa konprann lè yon moun vle detwi yon moun? Imajine nou byen, imajine nou byen, bagay sa pase deja, nou pale sou li deja. Pou Doudoune jwenn mwayen, on jenn fouye, on jenn fouye, e ou konn sa w fè a trè byen, ou konn kòman moun rezo pral pran l. Ou fè yon aksyon konsa a Doudoune. Ki sa w te vle? Mèsi pou tout moun kap dim kouraj yo mèsi e nou mèt te wè widiana ap kriye kounya pandan map kriye an map map panse avèk fòs m pral pran map panse ak kouraj m pral pran so wi map bay tèt mwen kouraj e mèsi pou mo de rekonfò nou yo yap banm kouraj tou e nou konnen widiana son fanm ki chaje kouraj map ranmase tout fòs mwen poum swiv nou kòm e pou vyouz nap fè sa nap fè yo. Pou m swiv nou, ou konnen ki pale anpil sa ta pral fè, ou konnen ki vakam sa ta pral fè, yon bagay ki pase deja. Ou fon aksyon konsa doudoun. Mele avèk tout akolit ou yo, mele avèk tout moun ki konplis yo. Mèsi. Mèsi. M pa gen nou yon nan bakè m.